Tout moun konnen depi nen pran kou fòk zye kouri dlo. Medam mesye aprè ke komisè Muscadin fizye yon swadizan bandi ki soti nan Vilaj de Dye ebyen Izo sòti. Izo pale. Li di anpil bagay, li fè gwo menas. Nou pral tande deklarasyon Izo. Aprè komisè Muscadin ta sanble manyen manb yonn nan solda izo yo. Men kesyon pou nou poze tèt nou, e si misye pa bandi tout bon? Misye santi a yon moman de la dure ke li te an sekirite. Lè yo mande misye ki dènye mo lap di fanmil, misye di konsa map di yo m nan men lapolis. Misye panse, lè w nan men lapolis, anyen pa dwe rive w ankò piske lapolis metrize w. Vè kè lè? Pito se te vre. An, lè n pran moun nou fizye yo, epi lè lapolis pran nou, hum, nou mete nou tankou ti Jezi nan gwo krab, epi sa w tande a, pou anyen mal pa rive nou. Mesye, fòk peyi sa gen pèn de mò. Enben, Izo pale wi, li di anpil bagay. Men, ban m di nou non. Èske misye pa t ka pa bandi? Paske misye gen kesyon yap poze misye, m wè misye mal pou l reponn yo. Men, èske se pa trik misye tou, li mete l tankou yon egare pou yo ka konnen l pa bandi tout bon. Men si tout fwa misye pa ta bandi, m sorry. Men gen geto, gen zòn lè w abite ladan yo, ou pa trese cheve w zanmi m. Piske zòn sa yo se zòn wouj yo ye. Men lè w trese cheve w, Ebyen, humm, ou deja prepare kadav ou. Paske a nenpòt lè, menm lòt bandi ta anvayi baz ou, oubyen lapolis ta anvayi, y ap pran w wi. Se ou menm ki konstwi viktim ou. Ebyen antouka, an nou tande Izo k ap pale. Aprè ke komisè Muscadin ta sanble egzekite yon moun pou li. Men, komisè Muscadin fè plis efò, lè w ap fè aksyon sa yo, pa kite yo rekòd ou. Paske, bagay sa yo pa ta dwe pran lari. Ok, tou senpleman yo ta dwe tande yon vwa yon mouri. Men, rive nan yon nivo pou n ap tande katouch la menm pandan y ap fizye nèg la. Ey, talè w pral tande Pyè Esperans, Maryolèn Jil, moun sa yo pral anmègde w. Menm Mòtime tou, moun sa yo pral anmègde w paske dwa de lòm la sèlman pou lè polisye li menm egzekite bandi. Men lè se bandi k ap egzekite lapolis, Kap egzekite polisye padon ebyen dwa de lòm pa la lè bandi ap touye popilasyon an dwa de lòm pa la dwa de lòm la sèlman lè se polisye kap fè travay li men nou genyen babekyou k te di pyè esperans te mandel lap retire nonl nan rapò masak lasalin nan men fòl touye mari yolèn jil ki tap travay ak pyè esp ki tap travay nan òganizasyon pou m pa di ki tap travay avèk pyè esperans. Men kiyès ki poze Pierre Espérance kesyon? Pèsonn. Paske yo pè moun dwazimen sa yo. Antouka, ann tande Izo, chèf gang Vilaj de Dye a, k ap pale apre lapolis touye yon swadizan bandi pou li. N ap tounen talè pou yon lòt emisyon. Yo rele m US, medya rele Pa gen okenn rapò a baz yo le baz sexy bon vre baz yeah baz baz pa nou an menm misye m pa janm konnen menm m pa konn misye papa avèk nou ap fon video e menm misye m pa janm konnen e kelke moun nan zòn nan e e kelke moun nan zòn nan dim misye e. Son ti malere ki ret nan zòn dèyè sa. Misye sa misye konn ap vann lanbi konsa bagay sa yo hein sa vle di yo di misye ok bwa dwat izo bagay 5 segond ok nèg yo tiyel m pa konn m pa bay enfòme byen m tande m tande yap site plizyè non ok moun ki tiyel la ok bon m pa pral kouri m pa di entèl e entèl ki tiyel ou konn sa map di nou. Jodi a menm, m ban sa kòm defi. A pati de jodi a menm, m pa nouri pou yon nèg a zam sot nan Vilaj de Dye pou l al yon lòt kote, pou l mouri, pou yo rache kou l, pou yo rache je l. Depi se yon inosan, depi se yon moun ki soti Vilaj de Dye, se yon inosan, moun ki pa gen rapò a sa yo li zam nan men, k al nan nenpòt zòn nan, li mouri, nou mèt tann repons. Wè misye mouri Miagwan bon ok kòm m tande yo kòm m tande yo banm non bandi bon e si m e si fo ok e si m si m te bandi tout bon vre ok pandan l mouri Miagwan yo tiye yon moun Viladezye k pa gen rapò a Bagay Zam e si m te di pam razè mò m pral fè yon 20 mò nan yon machin Miagwan yon pandan yon machin Miagwan ap pase m tiye tout moun ki ladan l sa sa p ta gen nou pa tap ka fè mway e lach nou ye nou pa wi nou pa tap ka fè mway e mwen k di sa. M fouti depoze mikwo a pou m pale ansanm avèk ansanm ak de twa fatra. E si l vire m di m fon ven mò. M pran sa kòm defi. Sèl nèg a zam se Ksegot ki pou mouri pou m pa di anyen. Gon nèg gon pèp Vilaj de Dye, moun ki pa nan bagay zam ki sot Vilaj de Dye k mouri Dèlma, nan zòn li mouri Dèlma, m ap fè 30 mò. On on pèp Vilaj li rive Fontamara, li mouri, m ap tiye 30 moun Fontamara. On moun ki sot Nwa, bon a tèlman m pral moutre jan l frajil. Yon moun ki sot vilaj, moun vilaj kriye l m ap fè 30 mò vilay de Dye. Bon pou wè m pa nan site twòp non pou m moutre nou. Sa vle di menm vilay de Dye nou bezwen moun e mwen t gen zam lan men m. Kote m gade non m p ap moutre zam paske m pral poste l sou Instagram mwen yo ka repòt li. Fatra yo dèyè repòt mwen wi. Ou konn atis m ye m ap mennen. Minit m ap fè mizik. Ou wè sa m di w la a? Ok m ban n sa kòm defi. A pati de jodi a menm depi se inosan n ap tiye kòm si moun ki sot vilaj de Dye m ap montre n jan mò fèt pou m konn si zam pa m yo eske eske zam plastik yo ye eske yo va tire tonnè boule m bon nèg mwen yo k pral gad videyo sa m tou ban n lòd la depi n tande m gon moun ki sot vilaj de Dye yon pèp se yon nèg a zam ki gen al fè teyat kite m pran desizyon depi se yon pèp vilaj de Dye. ki soti k al nan yon lòt zòn ki mouri zòn Petyonvil kote li mouri Petyonvil la ban m 30 mò san lòd pa mande m lòd al fè 30 mò kote a e lè n fin touye t moun nan lè l vini pou l ban m foto m di ok yè byen jwe paske m pa pale anpil e sou e sou sa m te fè videyo sa gen lòt bagay ki pase ankò wi men bagay sa fè moun vilaj yo mal yo di misye pa menm salitasyon l pa gen a bandi non se tou nòmal li konn izo l konn manno. Hein lè w parèt ok nan tibwa 95 pou san moun pa konn kris la ou parèt delma 6 95 pou san moun pa konn babekyou ou parèt gran avin 95 pou san moun pa konn en bougòy ti lap mikili se tou nòmal bon moun lap viv lan vilaj de dye e nou kap dirije yon zòn pou yo pa konnen nou tonnè boule m m ban sa kòm defi bann fatra e mwen k gen zam lan menm. Eske Digicel ka banm yon esplikasyon ke yon minit kominikasyon de Digicel mwen a yon lòt nimewo Digicel, menm operatè a, li koutem, yon minit koutem 16 goud. Ki esplikasyon n ka banm de sa? Se menm pri an tou pou si ou te fè yon apèl vè yon lòt rezo an tou. Egzakteman. Kounye a, ki esplikasyon n ka ban mwen la kounye a? Eske minit lan koute 16 goud? Se sa m bezwen konnen. Byen sur, byen sur, se 16 minutes 50, li la minute donk pou se se pa sa donk pou 8 minutes lan li. Se se konbyen, se konbyen, se konbyen yon minit Digicel la Digicel? 16 goud 50 mesye li valè li. E map raple w byen, ekoute map di w sa byen paske mpa vle fè dezòd, apèl sa m gen avè w la li anrejistre e map pibliye l ok, map pale avèk yon operatè Digicel ou di m ke yon minit Digicel li koute 16 goud 50 se sa? Digicel sou operateur ki di ki di men konbyen li faktire minit li. Li gen li gen sikilè k sòti, li di men kòman l faktire minit li. Ok. Pa janm gen kenn kote Digicel di ke minit Digicel a Digicel koute 16 goud 50. Wi, donk mwen se se se petèt sa ke nou menm nou la. Nou nou. Ah, se pou sa w la? Ou la pou di m ke minit lan se 16 goud 50 li ye kounya? sa, se pou sa ke sèvis kliyantèl nan lil la e Mesye Callerin li disponib chak jou soti 8 è nan maten Bon, e pa, sa w ap di m la, tande, tande, tande, tande byen, sa w ap di m la m konnen l deja, ap fè sèvis kliyantèl la se sa. Ou di m ke di, sèvis kliyantèl la la pou l di m ke minit Digicel koute 16 goud 50. Se sa. Y konpri sa, Mesye Carl Evans, paske nou la pou n ba ou tout enfòmasyon ki relativ avèk kont ou an ke ou menm Donk, donk, peyi a dwe konnen, pe, peyi a, peyi a dwe konnen ke apati de jodi a la a, petèt yo gen dwa pa t konn sa, ke yon minit Digicel, si ou pa gen yon plan sou telefòn ou, minit lan de Digicel a Digicel koute 16 goud 50. M pa kwè jounen ap pase map map fèmen sim sa map kase l jete yon kote mèsi anpil ok Digicel mèsi anpil anpil anpil anpil bon bagay kenbe la peyi dayiti renmen nou anpil. Map di w wè sa wap fè la mesye gade brother brother banm di w yon bagay m konnen se yon djòb wap fè ou menm ou konn sa Digicel ap fè la li eskwokri li li li li se gang sa plis ke vòlè ok menn sa plis ke vòlè nou pa gen ankenn non n ka bay sa ankò. Sa se gang, se vòlè, se eskwokri nap fè nan peyi a. Nap kase ponpèt moun. On minit de kominikasyon de on sèl operatè paka koute 16 goud 50. Wi, se pa bay nou pou nou ofri lòt plan. That's bullshit! Paske lè wap dim nou ofri plan, sa pa antre nan kad kòm si yon bon, oh egal ki pa konn bay konsa. M pa kab jwenn on konpayi telefòn pou nap dim ke si m pa fè plan, minit telefòn koute m 16 goud 50. Se eskwokri li ye. Byen sur, Mesye Calvens, plan yo se pou. Konpayi an pa kab rete sou plan. Plan son yon avantaj nou bay mesye. Antouka peyi a ap pran nòt paske vòys sa a m ap fè l fè le tou peyi a la. M apral lage l sou rezo sosyo, m anrejistre l pou nou aprann konnen ke pou pèp la konnen ke pou ayisyen k ap pase mizè anba men nou pou yo konnen ke yon minit de kominikasyon l koute 16 goud. Se sa a yo bezwen konnen. ki fè yon meyè izaj de dat si mwen yon pawòl lan ou toujou la poun sèvi w ba ou tout tout enfòmasyon ke ou menm ou ta renmen konnen dakò mesye ok. Mèsi mèsi anpil mèsi anpil Digicel peyi a renmen nou anpil mèsi pou bon sèvis nap bay mèsi pou bon e bòn kalite de kominikasyon nap bay mèsi paske rezo nou an se lik pi fyab mèsi anpil paske tou nap byen faktire kliyan yo mèsi anpil pou sa nou fè kòm byen nan peyi a mèsi anpil anpil anpil Digicel. Ni nou ni lòt la, nou, ni nou ni, ni Digicel ni lòt la se menm, menm tenten yo. Mèsi anpil. Pati pati ke si nou se pou nou Menm, menm salami an zanmi m, se peyi a k mande sa, se peyi a k pèmèt ke gen salami sa yo nan figi moun. Ou konprann? On peyi k ap mal jere ki fè ke nou ka ap banbile konsa. Mèsi anpil. Byensi, byensi msye ka rive di ke gen konjonkti lan ki, ki ka pèmèt ke Yeah, mèsi anpil. Mèsi anpil. Mèsi anpil frè m.